Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon humm ayiti ap bouyi li pral eklate. E nan eklatman sa a, ou pa konnen konbe moun k ap tonbe. Anpil moun aletranje ap rele m, yo vrèman fristre. Mwen genyen de moun ki aletranje ki rele m ki di ke yo gen pwòch yo ki mouri nan Dèlma 6. Y ap oblije antre pou kapab vini nan fineray la. Se veksan, se revòltan. Ebyen se konsa paske bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Batay ap kontinye, dechoukay ap kontinye fèt, la repiblik ap mache kanmenm, menm lè ke y ap frennen Ayiti, Ayiti ap bay san nan tout kò l, men l ap fòse mache. Ann ale pou yon nouvo videyo paske nou konnen sou chanèl sa se enfòmasyon 24 è sur 24. Genyen videyo yon polisye yo kenbe an otaj. Enfòmasyon sikile kòm kwa se 2 bandi o nivo de Raboto ki kenbe polisye sila ki ap maltrete l. M santi ke videyo sa li genyen kanmenm yon act de maltretans ladan l se sak fè mwen pa anvi poste li sou chanèl la. Video a deja viral sur les rezo sosyo donk siw poko genyen li nap voye li ba ou men sou video a ou kapab remake ke li gen yon kasket nan tèt li yon mayo blan yon bout jeans yo mare li 2 bra dèyè do yo mare li ansanm avèk pye li donk ou imajine ke jan li ye a Li nan yon sitiyasyon kote ke li pa kapab souke kò l. Se o Gonayiv, daprè sa enfòmasyon yo fè konnen. Bandi yo, daprè enfòmasyon yo toujou, se ke yo ta sispèk ke polisye sa ap kontwole yo pandan yo nan baz yo. Epi se nan moman sa yo met men sou polisye sa epi yo fè l wè tout koulè tèt chaje dan la repiblik. Se tout kote k ap frape pou kwè l ye la a nan peyi Dayiti. Triste, revoltan lè w ap gade sa k ap pase nan peyi w. Wè. Kèlke tan aprè, nou wè polisye sa a sou yon lòt videyo. Si w ap gade l byen w ap wè se yon moun, se kòmsi bon nanj li pa sou li. On l a maltrete. Yo mare l ak yon kòd. Anpil moun kòmanse ap mande padon. Tanpri ba li chans souple! Gen moun ki fè kwè ke se yon polisye ki sòti. Jous nan depatman Sid. Bon, li ta sanble detache ak yon moun. Tèt chaje. Antouka mesye, si polisye a ta sòti yon lòt kote, e menm lè se yon polisye ki ta kantone nan komisarya Gonayiv oubyen nan zòn nou an, si nou pran polisye a, nou wè polisye a sanble li inosan, e li inosan, fè yon bagay paske nou konnen se nou menm ki chèf, se nou menm ki mèt. Moun yo mande padon sou tout Facebook la pou polisye a. fè yon bagay pou li. N ap avanse avèk lòt dosye, men jistavan m ap bay yon repons. Avan dènye videyo mwen te lage a, gen yon fanatik ki fè yon kòmantè nan premyè la, dizan ke men yon pil bagay Gabriel ap fè nan Site Solèy ou pa janm di sa. Malgre mwen te bay fanatik sa repons, men m ap kontinye ba l repons atravè emisyon sila, pou m di fanatik la, ou pa wè byen. Ou tèlman pa wè byen. Ou pa wè yon grenn videyo mwen fè sou sa kap pase nan Site Solèy. Mwen tèlman fè videyo sou sa kap pase nan Site Solèy, o pwen ke anpil moun menm mande m eske se avoka je nèf mwen ye. Tande! Donk, si yon kote moun ap mande eske m se avoka je nèf, anpil lòt kote moun ap mande m poukisa m pa janm pale de. Sitiyasyon ki gen nan Site Solèy, sa Gabriel ap fè? Bon la euh, son pwoblèm. Men, m ap mande nou jis avan on moun fè on kòmantè sou mwen, se pa sou on grenn videyo pou ta ale. Ale sou tout dènye videyo yo epi w ap wè ke sou chanèl sa a, pa gen panchan. A wi, pa gen panchan. M te jis vle ba nou ti repons sila. Fò m di nou ke dechoukay la, li ap kontinye. Sa fè 2 jou aparaman paske la journée d'hier ebyen te genyen pote boure. Moun yo pran anpil bagay nan mache Ti Tony. Men fòm di nou tou genyen anpil moun ki mouri nan dechoukay la. Paske premyèman lè la polis vin parèt gen anpil bal ki tire e dezyèm bagay sè ke moun yo ki ale anndan an Gen yon seri de sak ki tonbe sou moun yo e genyen ki pa soti jous nan moman n ap pale la a. Sa vle di kisa? Sa vle di anpil moun rete anndan an. Men malgre tou, moun yo toujou kontinye vin bote. Èske se fòt moun yo paske depi yo di dechoukay, aparaman, se pa bourik, se pa cheval, se pa kochon k al nan dechoukay, men se moun k al nan dechoukay. Nou wè sa nan tout peyi. Blan antre nan makèt kraze brize, yo pran. E la a, piske bayè dechoukay la li ouvè, ebyen moun ki nan difikilte yo, moun ki pa ka manje yo, yo oblije kanmenm vini menm lè gen bal k ap tire, paske se de moun, ta kapab di lavi tèlman sabote yo, ebyen yo vin pa gen dinyite nan vizaj yo ankò. Prèske tout moun ki abite blòk Site Solèy, ebyen yo vini. Alò. Pour dire mieux, anpil nan yo vini. Yo te tante al fè dechoukay tou nan Pò Lafito, men malerezman sa na pa mache. Enfòmasyon fè kwè ke yo te antann yo ak mesye yo dizan ke bon, si n bezwen yon bagay n ap ba nou l, men ekoute pa lapèn. pou n antre nan lojik sa a. Bon, gen yon lòt towo la a ki pale. Towo sa a, se youn nan moun k ap defann dwa moun nan peyi Dayiti, Pierre Espérance. Anpil moun pa vle wè Pierre Espérance non paske yo di ke li genyen fòs kote, li ap kritike youn, li p ap kritike lòt. Ale, se parti pour les déclarations de Pierre Espérance. Pa gen divòs antre pouvwa an plas la e alye G9. Zak sa yo k ap fèt pou kouwèlye la a, Strikti kriminèl sa koresponn ak politik rejim nan daprè Pierre Espérance. Tèks la anpil men m ap eseye ba nou kèlke zide an vrak pa rapò ak deklarasyon sa e n ap li pou ou, Rezo kriminèl regwoupe osen de G9 an fanmi e alye dechennen. Y ap simen laterè nan plizyè katye semèn nan e plonje kapital la nan yon sitiyasyon kawo total, daprè Pierre Esperance, ki se direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap defann dwa moun. Nan endiferans total otorite politik ak polisye yo, yo piye anpil antrepriz nan sektè prive an, ki se pou advèsè anpil advèsè politik ak rejim an plas la, yo atake komisarya polis e asasinen polisye san ankenn lapèrèz, toujou daprè Pierre Espérance. Li di, Mache Ti Tony pwopriyetè òmdafè Anthony Bennett, advèsè Jovenel Moise ki deja fè objè pèsekisyon politik pa bò kote rejim phtk a, yo piye l sou lòd chèf G9 Jimmy Cherizier alye. enkontestab ekip ki sou pouvwa e ki fè menas dechoukay kont tout moun ki anfas pouvwa a. Hum! Tèt chaje! Daprè Pierre Espérance, kawo sa a ki enstale nan rejyon metwopolitèn nan, yon federasyon òganizasyon kriminèl ki li menm ap travay pou pouvwa a, daprè sa li di. Èske l pa ale two lwen? ki kòresponn egzakteman ak politik otorite an plas yo pou kapab asire perenite yo. Se t ap yon grav erè si moun ta kwè ke pouvwa pa antann ni avèk alye je nèf, daprè Pierre Espérance, ki soulinye rejim phtk a pa gen lòt chwa sou kesyon sekirite pou kapab rete sou pouvwa a se apiye band kriminèl yo Humm tèt chaje. E li fè konnen, antre òganizasyon teworis ak pnh, pouvwa a an plas la fè yon chwa. Se klè, daprè sa li di, rejim phtk an rezo notaman nati li ak vizyon fachis li, opte pou gang ame yo, moun li bay tout mwayen fonksyonman odetriman polis nasyonal sèl fòs legal e repiblikèn ki chaje pou kapab asire sekirite sitwayen yo. Bon, antouka, an vrak, nou wè kèlke zide pa rapò ak deklarasyon sa a Pierre Espérance fè ki toujou, li menm, kanpe fas ak G9 an fanmi e alye, sitou lidè gwoup sila a ki se Jimmy Chérizier alyas Barbecue. N ap Nou sonje w. Men nan ki sa yo ape sa pye yo sol. Mesye. Se ton reyèl plezi. Nou selman bezwen pou leta ba nou pon pouvwa. E pou poun traje pou mache sou do. Ay ba a bay bif.